Bonjou bonswa la fami avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvèl emisyon je swi meurtri je la vwa grav mwen sanse rive nan yon moman kote ke map batay m gon zam nan menm m kanpe yon kote se pa ke zam mwen pa genyen bal non men mwen dekouraje lèm gade devan m gade dèyè m wè se kòmsi m ap batay pou ryen. Anyen p ap chanje. Anyen poko ka chanje. Dènyeman m te di ke m ap fè yon emisyon kote ke m t ap pale de yon moun mwen ki gen yon pwoblèm men m te di ke sa k te fè m plis mal la se paske sa k rive a m pa t kapab di l. Men jounen jodi a ankò gen yon bagay ki rive men sa a m ap pran responsabilite m pou m di l. E pèp ayisyen, ban m di nou bagay. Si gen mil bandi kap chache m, m panse ke nou menm tou, nou pa sipoze anfonse klou a. Si m fon erè nan yon emisyon, selon nou menm, nou estime ke e map defann yon gwoup, pito nou di RL, aranj 3. Paske sa, li sanble a yon bagay ke m pa anvi konprann. Men, dire ke yon nèg tankou m ap sipòte gang, a chak fwa nou di sa m dekouraje. Se pa ke gang yo ki pwoblèm mwen non, men a chak fwa yon moun fè yon deklarasyon, li fè yon kòmantè konsa, mwen dekouraje. E m pral eksplike non pa A plis B, m pa gen nèg m nan kole dèyè avèk yo. Tande byen lafanmi. Gen yon ti jèn, mwen pa konnen ti jèn nan an pent ou an penti. Eske nou konnen nèg vitelòm yo kenbe ti jèn sa a? Par le simple fait que ti jèn nan genyen nimewo m sou telefòn li, yo touye l, yo boule l. Depi se moun ki zanmi ti jèn sa a, y ap chache yo nan anviwon an. Ti jèn sa yo yo menm yo oblije jwe pye yo tou. Tande byen lafanmi. Par le senple fè ke ti jèn sa a genyen nimewo m sou telefòn ni, nèg Vitelòm yo touye l. Nèg Vitelòm yo boule l. Kounye a m pral di nou sa pou nou dwe konprann. Ki di Vitelòm, antre parantèz, an nou di Jepèp non. Men kòm se nou menm ki toujou ap di ke m ap sipòte Jepèp, pa vre? Men men sa k rive. Kòm se nou menm ki toujou di m ap sipòte Jepèp, men sa k rive. E anpil bagay ki rive. Lè m gen yon moun mwen ki pase Kanaran, yo pran tou sa l posede. Yo pran machin li. Men se je pèp wi map sipòte. Mph m ta renmen nou dim sa. Lè gen ekzaksyon kap fèt m gen moun mwen ki pase ki pran frap sou wout matisan an se je pèp map sipòte. Kounya la pandan map sipòte je pèp nèg sa yo on moun yo nik pran sant yon nimewo telefòn sou telefòn moun sa yo touyel yo boulel de menm pou je 9 nan plenn nan si on moun. Yo jwenn nimewo RL sou telefòn yon moun nan plenn nan, y ap touye l, y ap boule l tou. Kounya la, m ta renmen konnen ki bandi m ap sipòte. M ta renmen konnen. Par le simple fait que mwen fè yon, alò, mwen fè zanmi an fè yon emisyon. Li lage yon voice ti lapli. Konsènan un individu qui a été arrêté, j'ai contacté un membre de la dcpj. depim pa kwè nan yon imaj m pap postel m pa konn di nou ke gen yon seri de arestasyon ke la polis fè m pa poste yo paske m pa fin fye yo règle jounalistik m pa gen problem pou nou lapidem si e politik nou te ka lapidem nan tout sans men m pa di ke m ap sipote bandi sa m pa admèt li paske m soufri m soufri imajine w gade yon ti jèn. Nèg yo pran, men mesye banm di nou bagay. Mwen menm chak fwa nou fè sa, map pale avè nou. Mwen menm map kontinye pale avè nou. Vitelòm, je te parle. Premye fwa ke mwen te fè yon emisyon sou ou, ou te rele yon sitwayen. Ou te rele yon jounalis byen sur. Pou li dir ke, ekoute, di a RL Prod ke je suis pa bandi. Mwen te fè yon emisyon pou m di ke mwen gen yon fiksasyon sou Vitelòm. Piske Vitelòm di l pa bandi, m ap veye. Kèlke mwa apre, je te vu aparètre a kote de lanmò san jou. E pi la ou ta pral afime tou senpleman ke ou se bandi. Donk imedyatman ou fè sa, sa vle di ou di ke ou te bay manti. Men, si kounya m ap pale de ou, paske sa ou fè se li m di, Vitelòm. Sa ou fè se li m di. Mwen pa wè rezon. Pou se konsa wap bay yon seri de jèn tretman. M pap baw manti, nimewo telefòn RL prod sou telefòn tout gang. Paske gen bagay yo toujou bezwen konnen. Tout gang abòne a RL prod. Paske gen bagay yo toujou bezwen konnen. Men si nimewo a sou telefòn nou mesye. M pa kwè sa ap twòp pwoblèm non pou ti yon yon ti malere ta kapab gen nimewo te RL prod gen moun ki pran nimewo RL prod tande byen banm di non sa mesye gen moun ki pran nimewo m se pou dir frèm afèm pa bon bagay yo pa bon pou mwen tanpri banm yon ti kichòy e mwen m sa m gen an m voye l ba yo gen moun se pou sa yo konn plase yon apèl pou rele RL prod paske nimewo m piblik tout moun konnen yo men jounen jodi a la nou fè sa si m ap kontwole egzaksyon ki fèt Anlè a la a, Vitelòm, li difisil pou n ta kapab kontwole. E, li difisil anpil pou n kapab kontwole kantite ekzaksyon ki fèt anlè a. Je sui dakò. Men mesye ban m di nou byen. Vouzèt mè frè. M pap janm rayi nou. Mwen pap janm rayi nou pa le senple fè ke nou fè sa a. Men tande ban m di nou mesye. Pito nou mande a chak moun nan zòn nan, met on pòt vwa. Di, nou pa vle moun. Genyen nimewo RL prod. Si yon moun genyen nimewo RL prod sou telefon ou, efasel sinon mwen menm map touye w. Nou tap fè mye mesye lè konsa. Paske banm di nou byen gen moun ki pran nimewo a se poul kapab chache yon pen. Ti jèn nan fin mouri. Se pa vre? Men eske pa toujou gen enfòmasyon kap sikile otou de nou mesye. Sa vle di nou wè nou touye ti jèn nan pou granmèsi. Men letènèl, mpanse ke wap di yon mo pou pèp ayisyen. Mpanse ke gon jou kap rive sa ap jou pa nou. E lè sa a, nou pral wè, lè moun te gen nimewo m sou telefòn yo, nou fè sa a kòman l di yo. Paske se nou menm ki pral rele m lè sa a pou di, RL pod tanpri m pa bandi non, m pa bandi di yon mo pou nou. E lè sa a m ap di l, m ap di l, pèp la konn sa l a fè avèk nou. Lè sa a, tout moun a kalonnen m, y a kontinye kalonnen m pou di m ap sipòte bandi. Je pèp je nèf, m esplike nou reyalite a. Nou konprann li, tanpri mesye, on ti kras konpasyon pou moun ki nan zòn yo. M te pwomèt nou on seri de imaj, m vin avèk yo pou nou. Vitelòm aji kòm on vilgè animal. Men, sa pa anpeche anpil moun bat bravo pou zak l ap poze. Sa fè 1 mwa ou 2 mwa. depi ke anpil moun nan zòn sa a te fè aktivite sa a. Mwen salye tout moun ak tout moun kap koute mwen sou medya anliy nan e ke nou nan zòn nan la e gen anpil bagay ki ap vide zòn nan defwa ki pa fin tèlman reyalite vre ok men nou menm nan zòn nan kan nou motive tout pitit zòn nan nèt di bon e tout pitit zòn nan motive yo di bon se nan zòn nan nou leve se nan zòn nan ke nou fèt la nou grandi. Nou mande tout moun ki la ka pase wè tout moun la nèt se vi ki nan zòn nan kounye a la nap travay ke pou tout moun ka nèt retounen lakay kòm sa dwa jan sa te ye ou menm ki te ede yo kapab vin lakay wap wè se pwòpte nap fè nan zòn nan la wap wè tout moun bale tout moun gen bagay nan men yo nou vle chanjman nou vle lòt chanjman pou zòn nan nou mete limyè nan nan tout kote yo ti pano solè yo la e fòk zòn nan tou gen limyè tou nan tout kote yo e moun ki konsène yo nap mande leta tou tout moun ki konsène pou yo wè tout sa ki vini pou ka fèt e tout sa ki te panse. De pitit tòsèl de moun tè a ke je se pa sa. N ap mande ni moun Pènye, moun Fatima, moun Peti Toupo, moun anba galèt, moun tout kote, met tèt yo ansanm, menm travay moun tòsèl ap fè la, pou yo fè l tou. Ayiti se pitit zòn nan, e nan zòn nan nou leve, e la ke nou grandi, e nou pa ka ale lòt kote, pa gen lòt kote pou nou ale, menm pa gen pwovens pou nou ale. E la ke nou fèt, ke n ap mande pou tout moun nèt, kontribye ansanm, fè men kontre, e pou nou wè kòman ke pou tòsèl. Sikilasyon kap fèt la, depi kilè li kòmanse fèt? Sikilasyon ap fèt depi vandredi. Nou kòmanse ap travay la, depi vandredi n ap travay. E lè moun yo wè ke n ap travay, n ap bare, n ap pwòpte, moun yo vini repran konfyans pa rapò de pitit zòn nan ki pran zòn nan an chaj, ke tout moun kòmanse vin sikile alèz. Depi vandredi n ap fonksyone rèd rèd la. Pa rapò jan y ap di reyalite kòmkwa yo pa viv sitiyasyon an, men yo vann nou yon fason kote yo mal vann nou. Men nou menm menm ki gen pitit zòn nan, nou gen pitit zòn nan, nou pran yon inisyativ, sa ke moun ap panse de zòn nan, pou ke yo wè se pa sa l ye dirèkteman. Sa di moun gen kay kraze pou yo ranje kay yo. E sa k ap fèt la a tou, se pa leta ki bay fè l, se pa kòb okenn moun ki fè l. Se kòb gang ki fè djòb. Ou wè se nou menm ti jèn nan nan zòn nan ki met tèt nou ansanm nou kontribye ti mwayen nou genyen pou mete yo ansanm pou nou achte dlo, pou nou achte bwat pou nou bay fè manje pou nou. Pa gen okenn lidè politik, okenn nèg ki swadisan ka di ke ni kòb moun, ni kòb iks, ni kòb igrèk pou di ke n ap fonksyone. Se ti jèn yo nou menm ki la, tout moun sa yo, jèn fi, jèn gason, gran pase depi maten, depi 7 tè di maten nou la a nou menm k ap frape. Demen maten ankò n ap frape pi rèd ankò pou jiskaske nou mete zòn nan pwòp e n ap bay tout lòt zòn yo konsèy menm jan ke nou fè a. Leta bèbè. Leta pa rele, pa pran responsabilite l. Nou ap nou ap bèzwen ap tann meri vin fè pou nou, an nou fè pou tèt pa nou, pou nou wè kòman ke nou ka sove peyi nou. A pa sèlman nap sove Tòsèl, men peyi a nou vle tout zòn yo, tout katye yo nèt fè menm bagay ansanm avèk nou. Gade ti bay yo map vann nan li pa ka. Ok ki mesaj ou vle bay leta menm? Bon mwen m ta renmen pou leta ba yo chè gaz moun pa ka mache moun pa ka bouje anyen pou yo ta pou pa yo ta desann pou n ta vann pase gade yap pase mizè nou pa ka vann tout bagay chè diri chè gade ti lo pa nou gade di dola l san goud karan dola patat gade men gade karan dola patat men gade karan dola patat koman n fè n pral vann sa moun pral achte l pou karan dola lap pase mizè lap mouri nan men nou. M ta mande leta a pou yo ta di yon mo nan peyi a pou baay yo vin desann pou nou viv anpè tou pou lapolis sa met yon dlo nan diven yo pou yo konprann se ayisyen yo ye e nan san nou nou tout son sèl la nou ye se ayisyen yo ye ayisyen nou ye Pou yo ta mete tèt yo, pou yo ta ba nou ti souf pou n te ka viv, pou n te ka vann la. Depi nou wè lapolis yo, kè nou sote, n ap kouri. Nou pa gen pwoblèm, pa gen moun tan sèl ki gen pwoblèm avèk lapolis non. Lapolis se mèt ap pase, men nou gen pwoblèm avèk lè tire, lè bay, nou gen pwoblèm avèk sa, nou pa gen pwoblèm avèk lapolis non. Wi pou cha li menm lè vin tire, lè cha ap tire mezanmi, nou menm e kouri nap kouri al tonbe, pye kase, nou pè. Koman yo chanje sistèm nan? Yo chanje yo se lapolis yo ye. Nou tout se frè nou ye. Se lapolis nou ye, se frè nou ye, nou tout son sèl la nou ye. Pou yo resezi yo, nou tout son sèl la nou ye, nou pa ta wè lapolis pou nap kouri pou lapolis. Lapolis la e papa nou. Apre Bondye nan syèl la, lapolis la e papa nou. Ke marim tonbe tansyon, li malad, m pa gen anyen pou m ba li, m pa gen kòb pou m te achte chay. M ta mande pou bagay la ta fè yon chanjman. Bon, e sa m konnen pi piti, m pa konnen anyen ankò. Depi kilè ou retounen vin vann nan mache a? E? Depi kilè ou retounen vin vann la a? E, m toujou vin vann. Chak jou m vin vann. M toujou vin vann. Men lè ki eksire a ankò? Pwòpte zòn nan pase zòn nan te fin kraze, nou menm nou vle leve l, wè nou vle leve zòn nan depi samdi nou pran bale nou, tout moun met ansanm kanal ki kraze, ki bouche nou debouche yo epi nou pran bale nou nap bale nap fè pwòpte e zòn nou l ye nou pa ka kite zòn nan kraze, nap pwòpte l nou vle tòsèl vin menm tòsèl li te ye ankò. Wi anpil moun kite zòn nan pou yo retounen vin retabli lakay yo paske achte yo achte tè. E nou vle tou pou tout dyaspora rantre nan peyi yo lib. Afè moun to se yap pè pou yo rantre, nou menm nan zòn nan nou pa nan bagay sa, nou vle pou tout dyaspora rantre vin viv nan peyi yo tou. Nou menm tout moun sa w wè la se moun Dòsèl nou ye. Se de moun ki respekte tèt yo. Avan tou mwen mwen salye gran chèf zòn nan. Moun m tande yo rayi anpil la yo vle tiye pou nou an. Ki se Inosan Vitelòm. Ki son gran chèf nan zòn nan la. E ki fè anpil byen pou nou nan zòn isit la Latòsèl. Se kouzen m, se papa m, se tout, se tout pou nou, se pou papa. Yo fè nou mechanste, yo kraze kay Vye Dilòm. Yo, yo, yo, yo tiye anpil timoun nan zòn nan. Yo met dife sou yo. Lapolis vini sè, yo fè tout sa yo vle. Jounen jodi a nou menm nou met pye nou atè pou nou di sa yo panse de nou e pa sa. Ou wè nou pran bale nou, nou pran bouwèt nou, n ap pwòpte, n ap klere zòn nou e sesi n di tout moun yo. Di nèg yo ale glaf fè yo. Yo konn kisa yo genyen. Moun Tòsèl pa gen pwoblèm avè yo. Nou mande yo silvouplè ba nou lapè nou paske nou menm nou met pye nou atè. Nou pran bale nou, nou pran bouwèt nou. Timoun, nou pran timoun. Gade yo, tout la pwòpte. Tout moun nou wè la, yo gen bale nan men yo, men yo. Tout moun la. Son pèp ki met pye yo atè. Nou di non. Nou di non, sa yap fè nou an nou pa vle l. Nou di yo sispann enmède inosan Vitelòm. Paske sa yo di de la e pa sa. Vitelòm goumen anpil pou l rive kote l ye. Mwen menm pou responsablite mwen rele Arisme Jean Jerry. Ke nou di nèg yo. Apre de jodi a la, fòn gade pèp la met pye l atè. Nou pou responsablite nou pwòpte tout la ri, tout kò ri dwa pwòpte. Nou pral rive yon mwad desanm, fòk lekòl ouvè. Nou bezwen lopital. Nou bezwen sekirite. Wali, nou bezwen manje, nou bezwen dlo. Yo pa vin tiye nou, vide bal sou nou. Yo fè nou twòp mal. Nou wè nou pa gen leta, bon nou menm nou leta tèt nou paske nou pran bale nou. Wali, nou pral fè ti jaden nou, n ap antann nou. N ap antann nou, n ap kolabore pou nou viv ansanm. Silvouplè mesye, kite moun Tòsèl trankil. Kèlkeswa moun zòn nan ou te pè, epa moun Tòsèl ki te fè w pè. Tounen lakay ou. Garanti san pou san. Nou di sa. Nou pran responsablite nou. Mèsi. Sitwayen nou kont ansanm avèk ou, donk nou o nivo Tòsèl, di nou non, ki reyalite nap viv jounen jodi an pa rapò avèk jou pase yo? Bon, nou salye tout moun nan ki kap ki branche medya an ling nan, e ke nou nan zòn nan la, e gen anpil bagay ki ap di de zòn nan de fwa ki pa fin tèlman reyalite vre. Ok. Men nou menm nan zòn nan kan nou motive tout pitit zòn nan nèt di bon e tout pitit zòn nan motive yo di bon se nan zòn nan nou leve, se nan zòn nan ke nou fèt, la nou grandi e nou pran yon inisyativ anwè nou tout la nèt pou n ka netwaye wout la, pou n fè tout sa k posib pou lavi retounen jan sa te ye nan zòn nan. Donk nou deja konnen gen anpil moun ki te kite zòn nan depi mwa pase yo e jounen jodi a ki garanti nou kapab bay moun sa yo pou Pou garanti ke nou bay tout moun yo depi gen tire yo fò tout moun kache fò tout moun yo bliye men kounye a la pa rapò de jan sa pa rapò de jan sa te ye la kounye a la moun ki gen kay yo moun ki gen kay yo nou mande tout moun ki la kapab se wè tout moun la nèt se vi ki gen nan zòn nan kounye a la n ap travay ke pou tout moun ka nèt retounen lakay yo kòmsadwa jan sa te ye ou menm ki te ede yo ka tou vin lakay ou asye se pwòpte n ap fè. Nan zòn nan lò aprè tout moun bale, tout moun gen bagay nan men yo. Nou vle lòt chanjman. Nou vle lòt chanjman pou zòn nan. Mete limyè nan tout poto yo, ti pano solèy yo konprann. Adi e fòk zòn nan tou gen limyè tou nan tout poto yo. E moun ki konsène yo nap mande leta tou, tout moun ki konsène pou yo wè tout sa ki vini pou ka fèt. E tout sa ki te panse de pitit Tòsèl, de moun tè a ke je se pa sa. Nap mande ni moun Pènye, moun Fatima, moun Peti Toupo, moun anba galèt, moun tout kote, mete tèt yo ansanm menm travay moun Tòsèl ap fè la. Pu yo fèl tou. Ayiti se pitit zòn nan nou ye e nan zòn nan nou leve e la ke nou grandi ke nou paka ale lòt kote pa gen lòt kote pou nou ale nou pa gen pwovens pou nou ale e la ke nou fèt ke nap mande pou tout moun nèt kontribye ansanm fè men kontre e pou nou wè kòman ke pou Tòsèl reviv vig ke l te genyen an. Sikilasyon kap fèt la a depi kilè li kòmanse fèt? Sikilasyon sa kòmanse fèt depi vandredi. Nou kòmanse ap travay la depi vandredi n ap travay e lè moun yo wè ke n ap travay n ap bale n ap pwòpte moun yo vin repran konfyans pa rapò de pitit zòn nan ki pran zòn nan an chaj ke tout moun kòmanse vin sikile alèz depi vandredi n ap fonksyone rèd rèd la. sitou ki mal vann tòse l pa rapò jan y ap di reyalite lòt sa yo pa viv sitiyasyon an men yo vann nou lòt fason ok yo mal vann nou men nou menm menm nou pa antre politik zòn nan nou pran yon inisyativ sa ke moun ap panse de zòn nan pou ke yo wè se pa sa l ye dirèkteman ok vi ke n ap viv nan zòn nan la pi orès se yon lòt bagay li ye se pa menm bagay men an prensip kèlkeswa kote gen tire E nou viv trè byen. E li pa t ban nou pwoblèm. Kounye a la, n ap fè pwòpte. E nou menm t ap pwòpte zòn nou pou lokalite zòn ou. Pase nou ta renmen pase yon bòn fèt menm si w wè peyi a pa bon vre. Nou menm nou bon. Nou paka bay lapolichay pote. E nou menm nou pa lan ka lapolis. Zòn nan e zòn bidon. Tale te di. Nou pa lan paw la lapolis. Ankenn moun. Nou la pou nou pwopte zòn nou. Nou pa gen pwoblèm. Ou ap wè bis tap pase moute. Kamyonèt ki pase moute. Ou wè tout ap pase moute. Se ke nou menm nou fè reyinyon de jèn. 2 jèn gason kòm granmoun gen 60 an sou tèt mwen a moun 2 majè kounye a nou di tò sèl paka tonbe fò nou anmase tò sèl menm jan n te ye a ou konprann byen se ke nou pa vle anyen fèt tò sèl ni vakabon ni vin fouye moun tò sèl ni vin kanpe machin tò sèl nou pap dakò sa ankò tò sèl tout moun ki te kite tò sèl pou yo tounen lakay yo jan yo te konn viv la pase inè dezè di maten nou konn ansanm. Bon nou konn nan sanprèl tòsèl nou konn pi gwo dyab ki gen tòsèl e sanprèl. Alò ou pot yon demanti fòmèl avèk enfòmasyon ki fè kwè ke tòsèl se yon zòn de non dwa. Pa gen pwoblèm zòn de non dwa e pa leta t ba nou e fanmi yon pakèt moun ki achte tè ki vin la vin konstwi ansanm avè nou nou menm moun pèp tòsèl e moun tòsèl nou ye ou konprann e pa moun vini nou ye. Nou pran chay la sou do nou pou nou fè tòsèl tounen tòsèl. Tout bagay, tout bagay, tout bagay ap pran. Tout moun ki pat, ki te kite tòsèl, se pou yo antre tòsèl alèz. E nou pa vle yon peta tire tòsèl. Si yon peta tire tòsèl konnen lapolis ki vin tire l. Se pa, se pa pèt non. Vin anmèkde nou tire yo pa vle wè nou pase nou gen anpil bon tè pi bon tè a e lan men nou li ye bò isi a yon seri de moun yap voye pou politik vin ranmase tè nou pou gran mesi e sak fè ou wè toujou gen bri granday la apre sa nou pa gen pwoblèm yap pale de vitelòm vitelòm m pa gen pwoblèm anken moun tòsèl e moun tòsèl tou son sèl nou ye. Tout fanmi an e tout moun son sèl, son sèl fanmi an. Alò etanke yon notab nan zòn nan, èske nou gen yon antant, nou gen yon chita nou fè pou nou mete Tòsèl nan. Nou ounn fè chita antant ak ni timoun, ni jèn, ni granmoun, Tòsèl rete Tòsèl. Vyolans sa nou pa renmen vyolans sa. Nenpòt lè. E lapolis sa gen dwa pase Tòsèl lè l vle. Tribinal gen dwa vin fè konsa jan l vle. Pakè gen dwa premye enstans vin la. Kèlkeswa Jira l ap antre, jan l ye, li pa bezwen pè. Sèke nou menm, nou pa vle pou lapolis vin fè dezòd Tòsèl. Men nou vle Tòsèl pou l tounen Tòsèl. E moun Tòsèl nou ye. Nou pa konn Matisan, nou pa konn Gwadèboukè, nou pa konn okenn kote, nou pa moun nan pwovens. Se la nou moun Tòsèl. Manman, papa, fanmi, tout nasyon nou e moun Tòsèl yo ye. Nou menm nou, sa w wè n ap fè la, Nou fè jus lan nan l'amour. Pou to sèl pa janm gon peta ladann. Nap mete tèt nou ansanm, nou fè reyinyon nou. Si yon moun gon pwoblèm a yon moun, nou antann nou, nou jije sa nou pa bezwen tribinal. To sèl pou rete to sèl. E moun to sèl nou ye. Nou espere kalm sa pou kilè? Yo pa bezwen konnen kiyès li te voye yo, sa yo pa voye pa yo, nou pridan a tèt nou. Se ke jounalis, nou sipoze kanpe pou nou pale a jounalis. E dwa jounalis la pou lantre kote l vle. Pase li menm ki reprezante pèp la. San jounalis pa gen peyi. Touye yon polisye touye yon jounalis, konnen li pa renmen peyi li. Li pa renmen peyi l. Jounalis la la pou l pwoteje nou. Menm yon Bondye te mouri li te voye Jezikri pou sove nou. Voye yon dènye mesaj non pou dyaspora a pou tout moun ki te gen yon move ide. Tout moun dyaspora a sipoze antre lakay yo. Sipoze antre lakay yo tonsè y ap antre. Lan mwa desanm lan y ap antre. Yo pa gen pwoblèm bò isi a y ap antre. Men, transpò piblik la, moun yo pa pè? Moun ki ap pase sou taksi, sou machin prive yo? Non, men imajine nou byen ke nou nan wout la la, ke ou wè moun yo transpò a fèt alèz, men si ou te pè, ou ta janm fè l. Ok, ou ap wè maten an la pou machin ki pase la, bon, fò machin te chaje. Men lè ou vin konnen ke pou jan pitit zòn nan pran sa an chaj, ap netwaye zòn nan, ap fè tout bagay sa yo, yo oblije repran konfyans ankò. Sa pa anyen. Mwen menm son bòs mason m ye. Nan konbyen tan la m pap travay. Aye se misye ki te konn ede m. Ki bonm travay pou m fè. An palan de Inosan. Ou wè tout travay sa yo etanke bòs mason mwen se mwen ki travay la ki fè tout travay sa yo la. Gen lòt kote tou nou travay. Leta nan peyi dayiti ou pa sipoze kraze nan pa gon kote ou jwenn moun kraze. Ou ka sezi bagay la sil posib. Men w pa gen dwa pou w kraze. Konprann? Ou wè la, mwen menm se tè, kounye a la m ap m travay. M oblije moute sou manchèt mwen pou m travay menm. Kenbe pikwa m pou m travay. Mwen menm, si e pou, si e pou tòsèl, tòsèl pa gen anyen. Se nèg leta yo ki konn ban nou pwoblèm la. Men nou menm nan tòsèl, nou tout se tèt ansanm nou viv. Tèt ansanm nou viv. Ke vle di si moun nan gen pwoblèm sa la, nou menm m gen bagay la la, li pou moun nan. Moun nan gen bagay la tou, li pou mwen. Se pou nou tout li ye. Ki mesaj mwen menm te ka voye? Tout moun ki konn bay travay nan zòn nan, pou yo vin travay nan machan ankò. Moun ki gen kay travay pou yo fè kay yo. Pou nou travay. Etanke bòs. Pou nou travay menn. Lè ap di, lè ap di nou move moun, move moun. Tòsèl pa gen move moun, nou pa move moun. Nou pa move moun. Nou pa gang. Kè mwen di moun yo bezwen devalorize zòn nan. Yo di sa yo konnen. E moun ki te deja kite zòn nan, ki mesaj ou gen pou yo? A men, moun nan ap retounen vin nan zòn li, moun nan gen dwa chwazi, men se pa nou ki fè moun nan kite zòn nan. Se menm nèg leta yo ki koz moun yo kite zòn nan, men se pa nou. Se pa nou menm ki koz moun yo kite zòn nan. Mwen menm mwen la, mwen menm menm gen kay mwen la. e tankou yon bòs pou nèg la al kenbe pik wè pou l ap travay tè. Nan lè moun yo te la, li te konn ap travay sou zouti l, se menm konn ap fè moun kado. Ay lè m fè yon semèn travay, m ap touche kòb mwen. Nan samdi, gen moun ki p ap travay se mwen k konn ba yo. Anben kounye a se mwen ki, e mwen kounye a la e mwen k ap mande menm. Ou konprann? E moun ki te konn, podyab. Nou gen anpil moun ki te konn ba nou travay nan zòn nan menm ki pa la. Sa se te petèt yon mannyè pou di ke bon retou nan zòn kote nou te ye an. Vitelòm voye mesaj, tout bagay pase byen. Men li jounen jodi an. Le pire dans tout ça pèp ayisyen, mwen m pa pè bandi yo. Mwen pè polisye ki avèk yo. Eske n konprann? Tanpri mesye polisye m yo, tanpri mesye, sispann non. Sispann! Men fòs la pral vin la. Nou pral jwenn fòs. Nou pral nan batay gad yon polisye nèg yo touye gad yon polisye mesye pa gen nèg saj konsa nèg yo touye nèg la nan dèlma 31 mesye pa gen nèg saj konsa depi se nèg ki rete nan zòn gran ravin tibwa matisan tout nèg dou yo te konn misye misye tèlman saj yo rele misye dou bon mesye nèg yo prann yo touye l epi polisye kontinye ap kole dèyè kèl tristès se di antouka m ap mande moun ki aletranje yo. ki kontinye ap gade, ki renmen chanèl la, fèt kelke choz paske nou komanse ap voye anvlòp ale e n ta renmen bay plis anvlòp. Bandi ki yo menm fè pati gang krache dife daprè enfòmasyon ki rive jwenn nou, asasinen epi boule kò polisye Stevenson Louis nan jounen madi 20 desanm 2022 an, sa se pase o centre ville de Port-au-Prince. Enfòmasyon ki konfime pa bò kote kowòdonatè sendika nasyonal polisye ayisyen, Synapoha, Lionel Lazarre. Daprè Lionel Lazarre, zak sa li fèt nan moman kote polisye Stevenson Louis tap sòti chanje chèk li nan bank Repiblik Dayiti, Nan rue pave. Mesye sa yo ki gen gwo zam nan men yo, yo aji san krent. Si bandi yo ale jiska kalsine kò viktim nan, sa vle di mete dife sou li, daprè sendikalis lan. Stevenson Louis se dezyèm polisye ki mouri an mwa de 48 è nan peyi Dayiti, lavèy polisye Goving. Roulx pèdi lavi li anba bal bandi nan Dèlma 31. De dènye ka sa yo pote a 54 kantite ajan pnh ki asasinen pandan ane 2022 an. Ann fè yon ti kalkil, pandan sèlman lane 2022, ebyen genyen 54 polisye ki asasinen. par des gangs armes. Kounya la, grenn kestyon ke chak grenn moun ka poze tèt yo, poukisa des policiers wè ke bandi arme ap touye frè dam yo konsa, men yo menm yo pa gen le chwa yo oblije kolabore ak bandi arme. Men, an nou eseye di poukisa? Gen anpil rezon ki esplike sa. Premyè rezon nou ta kapab evoke, Se pou sekirite yo. Paske si yon polisye ap frekante anba lavil, ebyen li yon ti jan pè, li di ben ekoute ban m kolabore avèk krache dife. Ban m kolabore avèk vilaj de Dye pou ma sekirite pèsonèl. Men li tap mye pou ta kite lapolis lan olye pou ta antre nan lojik sa yo. Dezyèm bagay ke nou kapab evoke. pa sèlman sou sekirite an, pou sekirite pèsonèl moun sa a, men li ta kapab tou yon mwayen pou w fè de twa goud an plis. Paske nan lapolis lan yo pa peye. Men si w ap kolabore avèk yon bandi, ou mye reminere. Se sa k fè mwen m di ke lapolis fòk li gade bagay yo yon lòt jan. Paske modèl tretman yap bay polisye yo ebyen m panse ke nou tou di nèg yo mesye ba ekoute gen gang nou kapab al nan gang men jiska prezan fòn bat bravo la kontantman pou yon seri de polisye ki pa vle antre nan lojik gang nan wi paske gen anpil polisye ki di yo menm jou pou yo ta antre nan gang yo ta prefere mouri bòn nòt e se ki deside pou ale nan gang. Kolabore avèk gang? Ben, se domaj. Lòt enfo nou pote pou ou a 22 zan, li deja pase nan 2 gwoup gang. Lapolis Nasyonal Dayiti mete men nan kòlèt yon sèten de Salomon Jackson alyas Guito nan zòn Kafou Pèy. Se nan vale Lartibonit. Nou konnen vale a fè fas ak anpil pwoblèm sitou gang yo ki ap renye an mèt nan departeman sila. Aje de 22 zan. Jenn gason sa a, se moun nan popilasyon an ki denonse li e ki prezante li kòm yon nouvo rekri nan gang Savyen k ap simen latèrè nan vale a. Enfòmasyon ki konfime pa bò kote endividi a li menm ki pase ozave nan kad entèwogasyon anketè sèvis departemantal polis jidisyè, SDPJ, nan komisarya Senmak. Daprè lapolis, prezime malfetè lan avwe. Li se yon ansyen manm gang Gran Ravin ki resaman entegre gang Savyen an nan ran sòlda. Apre arestasyon li, Salomon Jackenson, padon, m te di Jackson talè an, li plase an gadavi pou swit de dwa, daprè sa lapolis Latibonit fè konnen e lapolis ki di li detèmine pou kapab ratibwaze gang yo. Se pa ankò fasil. Nou prale an Repiblik Dominikèn. Depòtasyon masiv Ayisyen yo. Bagay la rèd an Repiblik Dominikèn. Paske ou kab tande kèlke jou, ou pa gen twòp detay sou sa kap pase. E ou ka di tèt ou ke sanble ke otorite Dominikèn yo fè yon ti kanpe sou depòtasyon masiv la. Non! yo pa kanpe. Anpil Ayisyen ki yo menm kite lakay yo pou al chache lavi miyò an Repiblik Dominikèn, arive laba se le cauchemar. Yè swa, mwen ap pale ak yon tip, ebyen li di m ke se degaje l ap degaje l la pou kapab rantre an Ayiti, paske bagay yo rèd lotbò a pou Ayisyen. Menm lè anpil Ayisyen yo tankou yon boutèy lotbò a yo vrèman vid, men ekoute yo pè. E paske imedyatman otorite yo pran ou, ebyen m ta kapab di ou pase tout peripesi ki genyen. Yo mete w nan machin, defwa ou fè 3, 4 jou, fèmen yon kote, y ap mal sèvi avè w, epi apre yo voye w nan peyi Dayiti. Se sa l pwoblèm. E m ap gade gen yon sitwayen ki voye yon mesaj ban mwen, kote ke yon dominikèn touye 2 Ayisyen paske li te nan kont ak manman timoun nan. Li fin touye manman timoun nan pandan timoun nan ap rele anmre. Li plante yon kouto nan lestomak timoun nan. Kèl orè! Kèl orè! Sa vle di Ayisyen pap janm viv byen. Men ekoute, se paske nou pa gen peyi. Mwen toujou di sa. M pap janm kritike otorite dominikèn yo ankò. Nou pa gen peyi paske lè moun nan gen peyi l li ka fè sa l vle. Li gen dwa di ankenn nasyon pap rantre nan peyi l. Men nou menm ki sa nou fè an retou? Ryen. Imajine gade yon ti fontyè la nou te fèmen, ebyen yo tèlman bay presyon, yo tèlman ofri nou lajan, ebyen nou deside al relouvri fwontyè sila. Sa vle di, dinyite nou, n ap mache sou li, n ap pile l, nou pa reprezante anyen ankò. Sa Ayisyen ap pase an Repiblik Dominikèn, m ta kapab di se yon bagay ou pa kapab dekri. Li grav. Sa ou tande yo, ou tande yo, men gen anpil bagay k ap pase ou pa tande. E jounen jodi a la a fò m di nou ke m gen yon Ayisyen ki li menm yo depòte. Men li bò fontyè la la a. Li pa menm gen sandal pou l mete. L pale avèk mwen a plizyè repriz pou l di m ke RL prod, ki sa w kapab fè pou mwen nan sans sa paske menm sandal m pa genyen pou m ta vini lakay mwen. E ayisyen m t ap pale avèk li yè lan li di m li menm li te mèt jwenn 50 dola kòb machin nan sèlman l ap rantre lakay li paske ke l on vèy ou non menm lè lakay gen bandi men omwen li va mache nan lari. Kite m di nou byen mesye. Ayiti se pa nou. Li pa pou lòt moun. Mesaj sa se pou bandi yo. Ayiti pa gen lòt moun. Se pou Ayisyen ke li ye. Mesye bandi yo, ban m di nou bagay mesye. Tanpri. Fè yon jès non pou fen dane a. Bay pèp la yon kado nou pou fen dane a. Vitelòm, malgre tout sa nou fè. Lanmò san jou malgre tout sa nou fè. Nèg je pèp, nèg je nèf, malgre tout sa nou fè. Bay pèp la yon chans non pou fen dane a mesye. Tanpri mesye. Kite Bondye pale nan kè nou non. An nou di pito n ap itilize zam nou an pou nou defann enterè popilasyon an. Li t ap pi bon wi mesye. Bagay yo grav, yo pa ka kontinye konsa. Dènyèman la m ap pale avèk yon zanmi, li di m l ap pase nan zòn Kanaran an, genyen de twa nèg ki arete l. Nèg yo di l o nèg kibò w ye? Misye di mesye, se sou tè a m fèt. M pa an Repiblik Dominikèn. Se nou menm ki Ayisyen parèy mwen. Misye di men kat mwen, m son Ayisyen menm jan avè nou. Sa vle di m ka mache tout kote. Se nou menm ki chèf mwen. Se konsa l di, paske nèg yo se ak gwo zam yo nan men. Li di se nou menm ki chèf mwen. Bon, si m wè nou m pa ka alèz, ak kiyès m pral alèz? M ka alèz avèk Dominiken? Èske m kapab alèz avèk Dominiken? Nou konnen sa Dominiken ap fè Ayisyen. M pa ka alèz avèk Dominiken. Men si m nan peyi m nan m pa ka mache mesye. Li p ap bon. Èske nou konprann donk? Se sa k fè nan sans sa mwen mande chak grenn ayisyen tanpri nèg ki gen zam nan men yo fon bagay pou fen dane a fè kè moun kontan pou fen dane a otorite yo mèt pa fè anyen men nou menm si n ta fè jès sa pou n libere yon seri de zòn ebyen li tap bon anpil pa kite se popilasyon an ki revòlte kontre nou paske le jou ou pèp sa li revòlte n ta kapab di bagay yo ap rèd. Paske pèp la se yon mouton li ye, men pa janm kite mouton fache. Eske nou konprann sa m di nou an? Pandan n ap pale de Repiblik Dominikèn, fò n di ke gad kòt ameriken refoule jounen 20 desanm 2022 an nan vil Okap, san di rapatriye ayisyen pami yo 82 gason, 22 fanm ak 6 timoun. Nan nòdwès peyi a, sou zile Latòti, gadkot yo vin kenbe rapatriye yo 24 è aprè. Rapatriye yo eksplike se lamizè, grangou, ensekirite ki fè yo kite peyi a. Si n te gen peyi, volim mizè sa n pase la, nou pa t ap pase l. Kote n debake? Kote n debake? Latòti. Depi ki jou? Konbyen jou n pase sou lanmè? Nou fè anviwon 2 jou, sou 2 jou nèg yo pran nou, nou fè 5 jou nan barèl, nan gwo bato a. Men nan gwo bato a kòman sa te ye? A, pa t gon pi bon tretman ke sa, m di w sa deja, yon pakèt mizè, nèg y ap maltrete nou, ti kal manje yo ban nou an kòm si menm pou yon ti bebe l pa ka fè anyen menn, li fwèt, li pa gen sèl. Bagay la, bon lè m ta rive lakay mwen la, bon, m pa konnen konbyen manje, konbyen bagay, konbyen swen m ta pran pou repare m. E si w ta, si w ta, si w ta, Si w ta twouve twouve, si w ta twouve tounen fè menm eksperyans sa w ap kite peyi a? Li pap fasil, li pap fasil. Li pap fasil. M gen dwa kite l wi, se pa nan kondisyon sa. Se pa nan kondisyon sa. Yon mesaj pou yon moun ki anvi kite peyi a oubyen e k ap gade l. Bon, mesaj m ta anvi bay pou moun ki anvi kite peyi a, peyi a pa bon, tout moun anvi kite l. Pa gen manje, lavi chè, ensekirite, tout moun anvi kite. Men nan kondisyon m sot pase a la, m pa bay moun kouraj, se la pou w pase. Anwan e kote nou soti an ke bandi ap vreman ba nou pwoblem nou pa konn sa pou nou fè. Nou soti Jakmelon. Kòdonatè rejyonal Ofis Nasyonal Migrasyon an, Kerwin Augustin, dekouraje konpatriyòt ayisyen ki vle al riske vi yo sou lanmè, selon li yo pap rive a destinasyon. Mesaj la m toujou di l souvan. Se kanpe pou goumen lakay ou pou fè leta nan peyi w rèspèkte w ba w rèspèkte dwa w, ba w dwa travay. Se pa leve kite peyi a al yon lòt peyi. Se kanpe goumen lakay ou pou fè leta peyi w rèspèkte dwa w. Dwa moun se pou w travay pou w ka manje. Rapatriye w te jwenn yon pla manje ak yon frè transpò 7 mil 500 goud pou yo kapab tounen lakay yo. Nou sòm an desanm se prèske fen ane a e Piske jodi a se 21, si n ap konte sou dwèt nou, pa rete anpil. Men aktivite yo, yo mache o ralanti o nivo de centre ville de Port-au-Prince. Quelques images pour vous. Fedane, m pa konn sa k fèt la non. Sa k fè m pa ka di m pa wè fèt la, Bondye fè m gras. M pa malad, m pa mouri, mwen gen 2 timoun, mwen wè yo la, men apre sa mwen a fè fèt la mwen m pa konnen yo. Menm jan ak anpil lòt ane ki pase yo, fèt Nwèl ane 2022 sila a poko klè ditou pou anpil machann ki ap evolye nan sektè enfòmèl la. Sitiyasyon sa a se konsekans lavi chè ak ensekirite ki ap vale teren nan sosyete a depi plizyè lane. An pay fèt, pay fèt. Pay fèt e mizè k genyen, mizè. 20 dola glòs fin, mamit diri 400 dola. Mamit pou a 800 dola. Peyi map viv. Se boujwa kap piyem. Pa gen nwèl si eta poul bwonel Ariel kraze peyi a nan moun kraze fèt nwèl nan moun gen nwèl jodia konbyen desanm nan yon peyi ou nan lari yo pa janm machande w yo pa janm vow wa de moun pandi yo pa gen anyen ou pa ka achte ou pa ka vann ou pa ka anyen pa gen lajan pa gen yon goud nan men w Ariel kraze peyi a pa gen lajan. Kounya sak vin pi mal ankò li moute gaz, pa gen anyn k serye nan peyi a, li moute gaz, li moute tout bagay. Pa gen fèt ane sa. Sak pase? Ariel lage nou bay zenglendo bay mesye yo. Nan nò paka voye manje. Nan sezon sa se sezon gen anpil manje konnen se sezon kè kontan. Amoni gen kè kontan men yo bloke yo nan sid yo bloke yo nan nò. Genlè menm nan lwès menm yo bloke. Pwodui forè jan moun renmen pwodui forè yo paka rantre. Joumou pa ka vin vann, pwa kongo pa ka vin vann, yanm pa ka vin vann. Pa gen desanm non. Kòm non desanm nan pote, ou wè gen non desanm men pa gen desanm. Ensekite a twòp pou nou. Kidnapin nan fin anraje nan bouda nou nan peyi a. E sa pou w wè. Anba wè fèt nwèl, genlè tonton nwèl pap vini. Tonton nwèl genlè bloke, l pap vini. Anba wè anyen menm. Ap pwonmennen ak ti grenn bagay la nan lari a, nou pa ka vann li. Pa gen lavant e tout bagay chè. Gen de lè nou vin la, jan nou vini an e konsa nou tounen. Pa gen afè menm, grangou k ap touye nou. Se grangou k ap pote nou ale nou peyi. M pa wè fèt la cheri. M pa wè fèt paske ou konn wè konn gen ti aktivite, ou konn wè machann yo konn ap monte ofri nou ti bagay, ou konn wè ti abdenwèl, ou pa wè anyen. Sa vle di nou pa konn kòman fèt la ap pase. Sila yo ki denonse pouvwa an plas la yo di ki pa aji nan enterè yo lage espwa yo sou kont Jezi bon. Espwa m se nan men Bondye. Map tann Bondye di yon mo pou peyi a, peyi a paka ret konsa. Enben, kòm si se kòm se pou Bondye k konn fè tout mirak, Bondye ap ale nan kè mechan yo pou al kalme bandi yo fè bannou souf. Pa gen pèsòn moun ki ka rezoud pwoblèm peyi sa, sèl Jezi ki ka rezoud li. Fòk ou prèske touye timoun yo nan men nou, si e pou nou menm la nou pa konn si na moute nou pa konn si pou na desann nan peyi a, nou ret la nap tann kisa Bondye nan syèl ak Bondye latè yo ap fè pou nou. Nan yon rapò Enstiti Ayisyen Statistik ak Enfòmatik, IHSI, pibliye yè lendi 19 desanm 2022 a, fè konnen to enflasyon monte 47 pwen 2 pousan depi mwa oktòb pase a. Ki vle di, pouvwa dacha popilasyon diminye tou. Nap komanse remèsye anpil moun ki yo menm voye ti kichòy pou lòt ayisyen ki nan difikilte, moun ki gen anpil pwoblèm. Donk nou menm nou la pou n kapab sèvi de lyezon, pou n kapab fè ti kichòy sa yo rive. Paske jan nou toujou di, pipi krapo ranfòse larivyè. Moun ki nan difikilte. 2 kwa a manje se pa bokou. Paske li toujou bon pou ta moutre moun nan koman pou l peche. Men Ayiti pa bay opòtinite sila. Si m te kapab moutre dè milye de moun koman pou yo peche, m t ap kapab fè sa. Men malerezman, m pa gen kapasite sa. Leta, il faut faire quelque chose. Nou nan fen ane a. M pral fè yon seri de emisyon, Site Solèy. konsènan Site Solèy, konsènan Vilaj de Dye, konsènan Gran Ravin, konsènan anpil geto nan kapital la, e menm lè zòn de pwovens, nan pwen ke sitiyasyon an pa kab kontinye konsa, fòk ke otorite yo di yon bagay. Bonjou, bonswa la famiy, avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvèl emisyon. Etan done ke se yon senbòl, se yon fòm pou di se avèk plezi nou antre lakay ou nou di l. Men, m pa kwè ke nou di sa ak tout kè nou paske se trist. Gen bagay ki grav nan peyi Dayiti. Èske ou konnen dan lavi, lè w wè timoun ap kriye, lè w wè granmoun ap kriye, ou poze tèt ou kestyon. Ou tris tou. Sa pwovoke rapidman tristès ou. E sitou lè w wè. Timoun ap kriye. Nan yon sosyete, imedyatman, nèg ki mechan, nèg ki san pitye, kòmanse ap fè timoun mal, ou poze tèt ou kesyon, ou di ke sa pral lwen. Mwen tonbe sou enfòmasyon sila a, c'est un confrère, ki li menm fè dosye sa rive jwenn mwen. Mwen just santi ke m pa kab kanpe pou m fè emisyon men ou konnen on est homme certaines fois les problèmes yo vini fò w mete gason nan tay ou pou kanpe pou fè sa n ap ekskize mwen si kèk fwa nou ta wè m on ti jan deraye vwa a eraye tou pèdi bon sans kontwòl nan emisyon sila paske kòm mwen te dwe fè emisyon an mwen fè l. Men, m pa gen ase kouraj pou m pale de dosye sa. Waww se trist. Mesye nou rive twò lwen. Dakò? Nou rive twò lwen nan peyi sa, nèg k ap fè mal yo, e tout ti jèn yo tou, silvouplè. Mwen toujou disyade nou de lide pou nou antre nan gang. Mwen toujou di nou gang p ap itil nou anyen. Dayè sa ka rive yon sèl fason pou gang itil ou, si w pa renmen lavi w. Men depi w renmen lavi w, ou se yon moun ki renmen dignite w, k ap fè efò, gang pa pou ou. Gang se pou moun ki pa renmen lavi yo. Se pou moun k ap viv de jou. Sa kapab rive yon gang li gen dè milye de dola, e menm dè milyon. Men a kwa sa va sèvi? On è gang Nou vin gen yon repitasyon dòm a repitasyon silfirez, nou pa ka sòti, lapolis ap chèche nou, e sètèn fwa lapolis pretann ke l ap chèche nou, ben, se pa twò fasil, siveye pa dotre gang pou eklate tèt ou, bon, m panse ke la, se pi gwo konsèy m te kapab bay yon jèn pou fen ane 2022 an, pa antre nan gang. Men mezanmi! Sa a map gade la li trop pou nou. Nou paka pote chay sa ankò papa Bondye tanpri di yon mo pou pèp ayisyen. Vous dites dans vos paroles Seigneur lèw fè silans li mieux kew frape fèm wè silans lan frape Seigneur votre silans sa frappe pa kite se yon silans ki pou silans kap frape nou paske on a tendance à dire cher Seigneur que vous nous oubliez. Men nou pale avè w. Paske sa k genyen la a, Leta pa ka jere l. Nou menm pèp ayisyen nou te ka jere l. Se paske nou lach, nou vin pa ka jere l. Men, mete espri brav la lakay nou. N a va jere l. Paske pèp sa nou te genyen dan lèzane 86, jounen jodi a la, m vin wè nou gen yon pèp restavèk. yon pèp sousou, yon pèp kòm si I don't care, epi lavi fezan. Lapolis Nasyonal Dayiti ki bay kèk detay sou ankèt ki gen pou louvri avèk dosye Bryan Jeffrey. Fòk nou di ke ti gason sa ki se Bryan Jeffrey, bandi te kidnape li lakay li nan Meyè Kwadèboukè. Nou konn sa yo fè avèk li, yo asasinenl. Se nan fen mwa oktòb sa pase. Gen 4 moun lapolis arete nan kad dosye sila gras ak kolaborasyon komisarya Kwadèboukè, Mibalè, Idmolwès ak Sid epi Lamarin. Seksyon odyovizyèl, kowòdinasyon près ak relasyon piblik nan. Polis Nasyonal Dayiti pral ba nou detay sou dosye sila. Men lè w ap gade byen, se pti gason plen davni, vizaj inosan. Men, sa ki pase, yo pran l, yo sekestre l, yo touye l, sosyete a fini. M pa ka di anyen ankò. Ann gade. Eee sa ka fèt Sa ka fèt Kòman w rele? Bryan Bryan sa ka fèt Ti gason n ap gade la li gen 8 an. Li te ka devni yon gran foutbolè e patisipe nan gwo konpetisyon entènasyonal pou reprezante peyi a, men elas. e se la a manman ta pral aksepte bay misye ladesant lakay li nan meyè zòn Kwadèboukè, malgre li pa t konnen l, malgre li pa fanmi l. Se pandan mwen kay dam lan, dam lan prezante m yon patnè ki rele Dinado kòm zanmi m. Men Dinado a gen kloti lakay li ki separe avèk lakay la, nan meyè, epi dam lan gen yon pitit gason l. ki se moun kap vin dèyè timoun nan. Pandan m mennen timoun nan bay Black, Black vin ak machin li, yon kamyonèt, li gen yon kamyonèt tèt vè, li vin pran timoun nan, lal lakay li ansanm avè l. Nan lakay li ansanm avè l, nan demen sere l vini, li di li ban m 2000 goud, li di si m pa al nan peyi m, li pap bon pou mwen. M mande sa k fè sa, l di m timoun nan mouri. Poutan misye pat pran twòp tan nan kay la, ki se zanmi fanmi an ta dèyè sa ki pase a. Waww chef m pa gen timoun nan menm m pa konn fè kidnapin mwen menm gade ou wè chorèm nan la chef ou pa vin avèl m se nèg ki gen yon. Waww. Manno konbyen kob li te pote ba ou gang la. Mpa raplem mpa raplem konbyen kob. Wè koman yon bagay wap asiste. Mpa raplem. Wè jan w dwòl. Yon bagay ou okouran de li. Wap di ou pa konnen l. Tankou kisa mpa konnen an chèf. Konbyen kob ou te konnen papa Manno bay ou gang. Sòti an pou konbyen kob li te. Tankou sòti an. Mwen te bay manti nan dcpj premyèman, paske yon manti m t k bay e depi m t ka lage. Men la m vin wè pa gen lage ankò, m bay verite m nòmal. De tout fason, sa m ta bezwen nan men w, dayè m pa poze lòt kesyon, paske epa ou k te al pran timoun nan, w al di w kòman w te fè leve timoun, kòman w te fè t sesi selòtbò. Sof nan sa m konnen an, rèv ou te fè a, Jan Jino eske se yon verite eske se nouvel la ou te bezwen pote bay mèt pitit lan pou fèl konnen timoun nan mouri eske mari ou te gentan kominike ou de dosye a poul di timoun nan mouri ou menm li pase pa ou pou fè rèv pou pouse mèt Yon timoun konsa ki ap jwe foutbòl plen davni an gade kèl sajès nan pawòl li pou nèg ale mesye ou fè sa oh m ale.